Ekran vre monchè, bon Miskaden pa janm vin Pòtoprens. Miskaden pa ekran vre monchè, bon Miskaden pa janm vin Pòtoprens. Depi Kafou, depi kòmsi Fontamara nou ta pral resevwa Miskaden pou nou ta di, ooh Miskaden, Miskaden, Miskaden, byenvni fò ou, m byen kontan paske ou vin Pòtoprens lan. Konsa nou ta pral resevwa l. A Ochan, Ochan, Ochan, nou t ap salye misye avèk Ochan. ap gen nèg nan peyi a kap defann li kap di li pa bandi. Si demen maten li ta tiye kèlkeswa moun nan peyi misye ta touye kèlkeswa moun nan peyi a la li ta fini pa travèse ni plan m garanti w lap gen moun ki pral defann li kap di li pa bandi. Men ou pa bezwen okipe ti mesye sa yo, jou yo konte e mwen ki di w sa. Yo pa kapab travèse ni plan, yo pa kapab loje nan ni plan. E tout fwa, nèg kap pale a la son nèg ki fèmen kò l anndan yon chanm kay. Lap fè video e suiv byen video tout video izo yo pou wè wap wè anndan menm chanm kay la de e pa de yo ka soti e nèg yo ki ki bon kan menm ki nan yon prizon de kelke mèt kay e nèg yo paka al kafou yo paka al bisantnè pa okipe nèg yo nèg yo fèmen anndan yon kote son fòm dadou son bèt mechan ki fèmen anndan yon boutèy si te vin pa ou menm wal tonbe anndan boutèy la tout malè ka rive w men deyò a li paka fè anyen. Ya, ban m bal ou. M ka konprann atravè lemonn, yon nèg ka toujou gen zam nan men l e li kite lakay li, l al teworize yon popilasyon. Men, m pa ka konprann kòman Leta fè enpuisan fas avèk nèg sa a. Paske Etazini, si yon nèg pran zam li, li debake nan yon zòn, li fè yon deriv, m garanti w, nan mwens ke 30 minit oubyen nan mwens ke dezèdtan, Leta a ap bay yon repons avèk sa l fè a. Jodi a la a, nèg la gen zam nan men l, li debake nan yon zòn, li fè entèvansyon. Si mwen menm kòm komisè gouvènman, m debake sou li, m rive sou li. Vin avèk yon nèg vivan Vin avèk yon nèg vivan pi difisil wi Ke vin avèk yon nèg Anvi Mouri Ok Acha Ya Anvi Komisè e sanble gen komisè Sanble gen komisè de polis ki ap Swiv ou Yèswa m pa konnen si w enfòme de sa k rive e Mesye ti makak E ta sanble li antre kay CM bib nan E CM nan genlè pran 10 grenn bou li E bon m santi gen nèg k ap rejwenn ou nan lwès patikilyèman nan Pòtoprens kote ke bandi ak zam ap simen latwoublay e yo pa janm vle sispann. Eske ou panse gen yon solisyon kòm nou te aprann yon lè te di bon si yo ba w 500 nèg e yo ba w Pòtoprens w ap met sa zewo. Kisa ou panse ki nèg yo ta sipoze fè pou omwen moun nan lwès gen yon ti lapè avèk nèg sa yo? Zanmi Malo, Sèl bagay, sèl zam ou bezwen pou w batay ak bandi la, se pa 10 galil, se pa 2 cha blinde non menn. Ou bezwen enfòmasyon sèlman. Ok? Tip sa mwen di w ki bay, ki sot pale talè a nan vwayaj sa, m pa bezwen site non l, a nèg sa yo m pa konn site non yo, m garanti w leta serye, kote, sou telefòn ke l pale a, w ap tande m, yo t ap gen nimewo l, yo t ap met yon GPS sou li. Kèlkeswa lè li kite anndan vilaj la, li debake mèt se la bisantnè, yo t ap deja repere konn kote l ye alèd de telefòn ki nan men l lan. M garanti w, ou t ap voye de nèg sèlman k ap fè misyon sou li. Ou t ap mete yon chofè ki pou kondui motosiklèt la, yon lòt nèg ki pou met sou nèg la. Anyen ankò. Sa se Leta serye m ap pale avè w. Sa kote gen Leta serye. Tal, alò komisè, nou konnen e travay lan pa piti e men nou konnen e mwen menm kesyon ke Mwen gen m pral poze w la son kesyon enkyetid pou ou menm pou sekirite pa w. E jodi an e komisè Muscadin ap fon travay ke tout moun ap bat bravo pou li. Konsa tou nou konnen gen de moun ki kritike tou fason ke w fè l la. Ap gen sa ap gen sa yo. Men men jodi an ann di e komisè Muscadin vini kounye an yon senp sivil li pa komisè ankò. E li tap bay li tap mete li tap mete li tap mete baton nan dèyè nèg yo jodi an li pa komisè ankò li pa gen zam nan men l e ou konnen nèg sa yo ki te kont an fas yo a alò nòmalman yo mete w anfas ou pa anfas yo non wap fè travay ou men yo konsidere w anfas yo paske w se yon obstak pou yo men jodi an ki konpòtman ou pral genyen si jodi an la ou di bon e jodi an ou pa komisè ankò ki pòtman ki konpòtman ou pral genyen kòm endividi pou pwoteje tèt ou kòm pou pou pou an sekirite. Lè sa a, ou mèt fè frè w konfyans. M ap reprezante w an danje pou tout nèg ki se bandi nan zòn yo. Men èske kounye a. Talè, talè, talè. Lè sa a mwen di w, m ap reprezante w an danje pou kèlkeswa nèg ki se bandi, ki se gangstè yo. Jodi a la, avi wa, m ka pran machin mwen, m pran tout nèg mwen yo, m debake nan yon zòn, m kanpe yon machin, m pran yon nèg. Ok Men lè sa map lè sa map fè sa ankò Men men yo perimèt pam nan bandi pap ka vin ladanl asasen pap kapab vin ladanl Nan men men kounya la Esim konnen ou Hein an ale ou menn ale Esim konnen pa egzanp la admettons mta toujou miragwàn mpa ta mpa ta miragwàn ankò oubyen mta okay admettons mta okay mwen ta enfòme tèl bandi debake nan tèl zòn avanl rive sou mwen map fè lagen an prevantiv. tout mwayen pou sekirize tèt ou men kounye a la eske yo pa pral kounye a la vin di w transfòme an bandi paske ou gen ou pral gen zam nan men w kounye a la eske zam sa daprè daprè daprè m kwè daprè lwa ki egziste nan peyi an ou pa gwosè zam manch long sa yo ou pa ka gen yo anrejistre e se ti bagay 9 milimèt bagay sa non non m vle m gen 9 milimèt M gen 9 lunèt, 9 lunèt pa m nan legal lè sa a. M gen 9 lunèt tou wi. 9 lunèt pa m nan legal. Lè ou fon misyon, ou pa bezwen manchon non pou fè misyon an. Men kounya la e ansanm. Ou pa bezwen manchon pou fè misyon an. E ansanm de nèg ki t avan w yo, èske dwa de lòm pral konvèti ansanm de nèg sa yo? Paske dwa de lòm an Ayiti, e se sa yo fè sèlman. Depi nèg la ap batay kont bandi, yo transfòme w kòm bandi, yo rann ou bandi. Menm lè w pa ta vle bandi, ou oblije vin bandi paske ou pral oblije frape ak bandi An nou bon la ou sot pranl devyen an nou repranl devyen an ankò se se pou di si komisè Muscadin yon jou pat nan komisè gouvènman ankò li vin okipe yon pi gwo fonksyon ki ka nèg ki ka tout nèg ki di yo se bandi nan peyi a yo dwe A e la nou al vini A ou pran kesyon nan bouch mwen Banm ba nou bagay E yon minis jistis nan peyi dayiti Li gen pouvwa si e sèlman si prezidan peyi a ba l pouvwa oubyen PM nan ba l pouvwa. Minijis la pa ka fè anyen, li pa ka pran okenn grenn desizyon san volonte PM nan, ou di mwen san volonte prezidan peyi a. Donk si m minijistis nan peyi m, mwen gen apwobasyon PM nan, m garanti w m ap bezwen mwens ke 1 an. Men kòm se premye minis li ye, m ap bezwen 1 an avèk apwobasyon PM nan pou m eradike sa k rele bandi nan peyi a. Sa m di w la m klè sou li. Men si m ta premye minis tou, mwen gen apwobasyon prezidan an, m ap bezwen 6 mwa pou m eradike bagay sa a. E yon nèg ki se e yon nèg e yon nèg ki se prezidan peyi a. E sèl pwoblèm sa m te gen ak prezidan Jovenel. E m p ap prezidan peyi a pou m di w nèg Wi men ki rele bandi nan sa, jou gon konpayi telefonik ki serye, ki vle ede nasyon an, ki vle pwoteje popilasyon an, konpayi telefonik yo ap kobere. Paske chak nèg yo gen yon telefòn nan men yo. Ya. Se konsa yo mande kòb la, e konsa yo mete bagay ya.